Donk lè an rive kwèl ye la Guerrier pou nal fon ti pale avèk madam veuve Mackendy Guerrier avèk 2 pitit nan menl ki oblije kouri kite peyi a de tout urjans poul te kapab gen lavi sov sanble kontrèman avèk imajinasyon nou. lanmò Doktè Mackendy Guerrier a se te yon krim ki te vrèman planifye. Donk, kontrèman avèk analiz nou te fè avan, nou te lage l sou kont ensekirite jeneralize a. Men donk, gen lòt aspè nan asasina sa a. Donk, nou pral fè ti pale avèk Madan Guerrier. e ki avèk nou an liy an tè etranjè avèk timoun yo, puiske li menm tou l te nan machin nan nan moman fiziyad la. Madan Doktè Guerrier, bonjou, se avèk anpil plezi nou genyen ou, malgre difikilte tèt chaje, avèk nou nan jounal tout peyi a maten an. Bonjou, madam. Bonjou, Godfrey. Bonjou, Guerrier. Bonjou, Pierre Wilner. Koman w ye koman timoun yo ye m kwè nou gentan sou 2 mwa Guerrier 2 mwa depi aprè lanmò Doktè Mackendy. Non n poko gen 2 mwa. Nou poko gen 2 mwa? Non. Fevriye a pral bay 2 mwa. Bon alò mwen rele se pa paske ke. Nou pral sou 2 mwa nou pral travèse 2 mwa paske nou deja an fevriye. O wi nou deja an fevriye. M panse 12 fevriye kap bay dlo. Dakò. Bon mwen rele se pa pase ke mwen vle endekse pèsòn moun. Mwen rele se jis pou m kapab remèsye de moun ki te kontribye ansanm avèk mwen pou te ede mwen sove mari m. Bon byen antandi depi yè lè w fin anonse ke map pale anpil moun geta fè tole di ke mwen fòl. Bon, pito se sa ke yo di, yo di ke m fòl, men m konnen mwen menm, mwen avèk tout lisidite m. Donk, mwen rele jis pou m kab remèsye de moun ki te ede mwen pandan ke m t ap travèse moman difisil sa a. Spesyalman, mwen remèsye pdg Patrick Moussignac ki te ede nou nan zafè paspò. Mwen remèsye Pè Frandy. Mwen remèsye e pitit manman Mari ki tap ede mwen priye misyon pitit manman Mari ki tap ede mwen priye e mwen remèsye anpil anpil anpil lòt moun mwen remèsye Marimi Kindègadenn ki te pote kontribisyon l avèm se la ke timoun mwen yo te lekòl mwen remèsye Achiv Nasyonal ki te pèmèt ke nou te jwenn dè dokiman pou nou te kapab deplase rapid. E si m ta pran pou m ta site moun. Wi wi, remèsiman yo, moun yo anpil. Di nou chwa pou al viv aletranje, e nou konnen Mackendy e non sèlman medsen men se yon envestisè ki t ap envesti nan peyi a, nou panse ke w t ap rete pou fè swivi yo e ranplase l nan antrepriz yo. Chwa pou al viv aletranje avèk 2 timoun yo, s on chwa pèsonèl oubyen se on se sitiyasyon an? Di nou sa k sa k dèyè chwa sa a? Bon, se pa yon chwa pèsonèl paske depi le jou ke sa fin pase a, nan maten, nan lendi maten, gen de konfrè ki te ale nan radyo a pou al pote e kole ansanm avèk fanmi an. Mwen te di ke Mwen tande ke nan radyo yo di se kidnape yo ta pral kidnape nou, nou tap fè rèd. E ni mwen menm ni marim nou te gentan konsanti depi nou sibi nenpòt ak kidnapin nap rete sou nou. Se youn nan fason ki fè nou pat ni kouri ni fè anyen. Lè moun yo vini ap vini sou nou, m just di marim a jodi a yo kidnape nou. Epi marim di enben pa gen chwa nap ret tann poun wè sa yap fè. Men machin, pa t gen machin ki t ap kouri, pa t gen moto ki t ap kouri, anyen. Lè m di ke m pral pote yon demanti fòmèl pou m di ke se pa t yon kidnapin, se t yon ak ki te gen tan premedite, gen yon kòlèg ki di ke non, yon konfrè, alò, konfrè mari m ki di ke non, pa lapèn pou m pral di se te yon bagay ki planifye, jis kite vèsyon kidnapin nan pase. Donk, mwen rete vrèman m pa di anyen. Nan demen maten mwen resevwa yon apèl ki di mwen, M tande w ta pral pale nan radyo. O, gen chans moun ki t al pale nan radyo a pa t di alò asistant klinik lan te ale nan maten sa. Li di w gen chans moun nan pa t pale anyen. Dayè nou konn kote w rete, nou konn kay ou e nou konn tout aktivite w. Fè kaka la ou wè nou ba w chans. Nou baw chans ou fè kaka la pou wè sa kap rive w epi m pa menm di anyen li fè tout jounen ap rele atèl pwen mwen anrejistre l mwen ekri pa pran l pou nenpòt moun pat pran apèl la li voye tèks tout lè ke mwen evakye a marim pou mal chèche solisyon sendomeng li dim tande w sendomeng pa gen kote w ye nou pap ka jwenn ou. Ah bon? Kèlkeswa kote ou ye nap jwenn ou oh aktyèlman la nou gen yon pikòp blan ki pake nan antre lakay ou si ou vle ou ka voye moun vin gade nenpòt kote ou ye a nap jwenn ou oh nou baw chans kounye a se sou fè penton ye bagay sa yo. Ou pat gen chans pataje enfòmasyon sa yo avèk dcpj avèk lapolis? Wi wi mwen te gen bon okontrè li banm pinga poum pa di dcpj sa li dim ke. E si w di lapolis sa, ou di nenpòt ki moun sa, w ap wè sa k ap rive w. Men mwen gen yon lòt zanmi nou ki te fè m jwenn yon ajan dcpj ki te vin pran plent yo pou mwen kote m ye a paske zye mwen te frape, l pa t ka ouvri, m pa t ka vrèman sikile. E se yon vwa ke w idantifye? Se yon vwa ke w idantifye? Non, mwen pa idantifye l. Moun nan bay yon vwa, yon aspè yon moun ki, m kapab di yon moun ki nan bandi. Se yon vwa kòm si se fòje moun nan fòje vwa. Li ba yo yon langaj bandi. Dèkò. Egzakteman. Èske kounye a lè w ap resevwa tout menas sa yo ou pa gen dout sou konfrè lan ki te di w kenbe tèz kidnaping nan? Bon, mwen pa gen dout paske se de moun ke mwen fè konfyans. A sèl fen ki fèl se m panse ke l te di m pou m kenbe tèz kidnapin nan se pase ke se te kidnapin nan ki an vòg sa te kapab yon mouvman de sansibilizasyon pou moun yo te kapab pote kontribisyon. Dcpj pa t fè pyès ankèt de pwoksimite, pa t tande moun ki ap travay nan antrepriz k ap kolabore avèk defen an? Non. Non, yo pa t fè sa. Antrepriz yo sou kont kiyès yo ye kounya ou gen kontwòl yo? Bon mwen fèmen mwen fèmen klinik lan paske se te sèlman Mackendy ki te kapab fè l mache klinik Bwaver nan paske pasyan yo pa konn vle lòt doktè travay pou yo malgre l konn anboche lòt jèn doktè pou travay pasyan yo konn pa vle mwen oblije fèmen l bon jiska dat se famasi a mwen sanse gon ti espwa sou li. Bon, byenke a distans, mwen gen sistèm anliy ke m kapab verifye kèk bagay. Se li menm omwen m gon ti espwa sou li paske ou konn peyi laba a se peyi bil, tout tout bagay vin yon sèl kou. A, anfen, m pa, m pa, m pa wè sa pou m di. sou bra ou fèk sot antere mari ou, jèn fi ke ou ye, jounen jodi an Ki sipò ke w jwenn pou kapab vole osekou timoun yo avèk egzijans eske e gouvènman ameriken? Eske se azil ou fè demann azil? Nan ki stati w aktyèlman ak timoun sa yo Ozetazini? Bon, timoun yo yo menm yo te fèt laba, yo pa gen pwoblèm. Donk se mwen menm ki sanse ki sanse gen pwoblèm. Men il est bruit ke Doktè Mackendy te fè lòt envestisman e a kote de klinik lan, famasi an e ki kontwòl ou gen de lòt envestisman asosye yo? Bon. Pou m di w byen, mari m se te yon moun ki te trè dinamik. Sa k fè nou te fini pa panse pou n fè lòt biznis se paske lè kowona vini, ou konnen, se nan bouch pou moun al travay, yo te entèdi pou moun al travay. Sa te vin fè ke nou te gen ti difikilte. Se sèlman famasi an ki te yon jan ap soutni nou. Epi, nan panse panse l di fòk nou ta fè yon lòt bagay. Se pre ke nou toujou fè labank. Avèk disiplin nou, bank toujou ofri nou kòb. Se prè ke n toujou fè. Epi nou fini pa ap bat pou n fè lòt ti biznis pou n wè si n kapab kenbe. Paske gen anpil pasant ki te konn vini ki oblije ap kite peyi a pou ensekirite, sa vle di pa vrèman gen yon rantabilite nan klinik la. epi nou vin ap panse a lòt estrateji pou n kapab viv. Bon, depi nou te kòmanse avèk. Èske w santi ke, èske w santi ke gen de envestisman Feu Mackendy Guerrier te fè e ki jounen jodi a e ou menm ou ta pral gen kontwòl yo, Eske sa pa ta lye a la baz menas sa yo pou fè w kouri kite peyi a? Ou pa gen dout sou sa? Non, m pa gen dout paske lòt envestisman ke nou ta nou kòmanse fè a, nou potko nou potko ouvri l. Men nou te gen pou n te ouvri l 11 desanm. Bon, sa ka rive pa pa mechanste paske gen anpil gen de bagay ke m pa vle pale nan radyo, mwen jis kite yo. Paske m konnen karma egziste, mari m pat nan politik, mari m sèl politik li se leve bonè vin wè pasyan. Li pat nan zanmi mesye neve l se mwen k fè l. Dakò. Sèt kesyon k te vle fè kwè ke Doktè Mackendy t ap fè fuit devan kidnaping nan, l al frape nan poto etsetera etsetera, pat gen bagay sa, li te rete nòmal. Donk li nou pat kouri. Pat gen kouri vreman. Bob, Bob nou telman prepare lespri nou pou vèsyon kidnapin sa. Bon mwen menm m konn ap di marim pou nou kite peyi a li pa dakò. Sam te toujou met nan tèt mwen m di si ta gon atanta k fèt lè sa lap konprann poul kite peyi a. Sa vle di nou telman pre menm konn ap pale l m telman nou premedi nou predispoze nou si tout fwa ta gon atak pat gen sa ditou. Machin nan te gentan la prè de. m kapab di 2 a 3 zè davans. Moun nan tèlman konnen, gen yon kamera nan klinik la ki bay sou lari an, li pa pake machin nan bò kamera, kote pou kamera wè. Machin nan te gen tan la. Se pandan n ap deplase, machin nan fè yon ti bak sou nou, epi 2 jèn gason desann avèk gwo zam nan men yo. Epi, di Neve a nou menm. Lè yo parèt, yo chak pran yon bò pòt, yo vin sou bò pa m nan. M di, Mezanmi, ki sa n gen ansanm avèk nou? Nou pa gen pwoblèm avèk moun. Epi l travèse, l al fè kouvèti pou lòt mesye, lòt nèg nan bò kote mari m. Epi, li di, Se ou menm ki Doktè Guerrier, Mackendy? Mari m di, Wi. Epi, sot an de al tire valiz mwen nan machin nan. Yo pa di m bay li. Yo pa di m desann. Zam mari m nan machin nan, yo pa di bay li. Yo pa fouye machin nan, anyen li fin tire a. Epi, yo tou ale. Humm. Donk si lapolis nasyonal, dcpj an patikilye, ap mennen yon ankèt ki plis pwofond otou de ekzekisyon Doktè Mackendy a, ap gen anguy sou wòch daprè ou menm? Humm. Oh wi paske se yon konplo, se pa kidnapin ke li. Bon yo on konplo ki kapab vini de siksè nou e marim siksè a se pa kay dyab la ale l pran l se disiplin li pèfòmans li ki prale l sakrifis pa dòmi se yon nan bagay ki plis pè jiskadat m pa janm geri m gon sikatris a laj mwen a laj de 32 zan. M gwo sikatris m pa konn kilè lap soti nan mwen men paske bagay sa anpil anpil sakrifis pou kote nou soti malgre m tande aprè lanmò a te gen de gwoup de moun ki tal bay kalifikatif di nou pòv m se wi nou soti nan klas pi ba paske nou fè pakou a pye pou nou al lekòl e mwen menm avèl nou te sanse gen menm istwa mwen rankontre avèk mari m se sou lakou inivèsite mwen te nan ENIP ekòl enfimyè la li menm li te odonto. Donk, nou pase mizè vrèman, men nou bay tèt nou disiplin pou nou wè si n a fonksyone malgre eta peyi a ye. Si yo tiye mari m, se pa paske l nan politik. Gen moun ki gentan di se fanm li te genyen, mari fanm nan tiye l. Mari m pa janm deplase san mwen. Moun ki konnen nou konnen ke mari m pa janm deplase san mwen. Menm kò wè l ale nan emisyon lè jedi, mwen toujou rete nan machin ap tann li. Nou toujou ansanm. Jou n pa ansanm se ke se swa m vin akouche oubyen m gen dwa al regle yon lòt bagay. M gen dwa nenpòt kote a mari m toujou ap rele m ap veye sou mwen. Epa afè sèt istwa di se fi ke l genyen se manti. Yo bay plizyè koulè, yo bay plizyè vèsyon. Koman sa ye pou timoun yo, yal lekol nomalman? Wi yo ale lekol men dèfwa yo konn rete yo pa vle manje sitou pi piti an. Wi ki te vreman konekte ak papa. Ki gen yon espri ki telman eveye dèfwa li konn rete li pa vle manje tout sa ke nou ba li, li di non li pa vle lè nou di kisa ou vle li di m vle papa m. Lè li gen yon kouzen nou kouzen mari m alò m di men papa w li di non. ye tou e madam Casséus Unibank m te vle remèsye adm Papillon ki te fè ke mwen jwenn kèlke pyès mwen atravè mspp gen anpil lòt moun pou m ta remèsye men m pap sonje yo pou m ta remèsye yo pou m pa fè gen diferans mwen salye tout moun nèt tout moun nan dyaspora ki te mobilize tout moun Ayiti malgre mari m te gen Ipokrit pami l, li te gen hèn, yo te rayi l san ke l pa t konnen paske l te nayif. Li te trè nayif, se te moun tout moun, men gen anpil moun tou ki te renmen l. Mwen salye yo, mwen remèsye yo, mwen di yo mèsi anpil, anpil, anpil. Apa de sa, mwen vle remèsye tou. tout moun ki te pote kontribisyon, ki te detounen de seri de bagay, lè map fè demach avyon ki te rele ki di non, men avyon Kiba gentan la, moun sa yo te met tout pwa yo nan balans lan pou marim te mouri, mwen remèsye yo anpil, mwen swete pou Bondye pwoteje yo, pou Bondye gade yo, pou anyen mal pa rive yo, paske yo te kanpe antre yo, la yo kanpe, yo rele yo di aktyèlman la men avyon Kiba gentan la pran marim manti. Yo rele yo di ke yo marim se se afè pal li fè se frekan yo fè tout kalite bagay yo met tout pwa yo pou marim te mouri mwen remèsye yo anpil anpil anpil marim pat nan politik marim pat nan afè moun men gwo doktè ti doktè Mwayèn doktè kontribye pou yo retire lavi l mwen mande benediksyon pou yo ke Bondye pwoteje yo se sa kem tap di.